Men sak koze. Ae sa ti mesye m yo pot ban mwen la rnle men sak koze tande men sak koze men sak koze men sak koze pil bal epi pil zam anvan m 14 galil zoe kenn. Jan sitiyasyon an prezante a la, bagay la sanble pap piti. Kite m anonse n nan maten an la, anpil moun nan zòn Sigino bloke wout nasyonal nimewo 1 an, Yon siy nan de pwotestasyon kont 3 moun bandi nèg ak zam ta kidnape e moun yo di toutotan yo pa libere yo wout sa pap janm debloke. Nou pral depoze valiz nou nan zòn Miragwàn kote komisè gouvènman Tigwav la, komisè Miskaden, frape pye l ankò epi deplwaye ak tout lame a mache pran tout bandi e anpil moun kontan tande nouvèl sa kote l mete dòmi nan je yonn nan pi gwo atoufè yo di se li menm ki gen kontwòl zòn sid la. Men sepandan, zam ak bal ap kontinye rantre, eske batay la ap piti oubyen ap dous pou Muscadin pandan komisè a kontinye di li pap bay piyay e lap mache pran yo kèlkeswa kote yo ye, zòn sa ap devni yon simetyè. Medam mesye, bagay yo vrèman dwòl. Jan n pral gade a la, Ayiti sanble pap jwenn yon solisyon, menm si anpil pwopozisyon fèt, yo di yo pral achte cha blende, elikoptè ak lòt ankò, achte machin pou Muscadin, Èske efektivman se sa ki pral pote solisyon an oubyen èske se pa leta ki ta dwe kanpe pou eradike tout bandi yo di li nan konivans avè yo? Antretan li tap pale ak Theriel an nou antre nan detay enfòmasyon yo Muscadin pale fò e mesaj la lanse tout moun pral tande kisa kap di e ki plan ki prepare pral gen zen nan peyi a nèg yo pral mache pran e batay la fèk lanse ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83 medam mesye rete ansanm avè n sonje abòne ansanm avè nou. Kiyès misye ye? Kisa k pase? Èske w te gen enfòmasyon sou misye? Èske w jwenn bagay sou misye? Tiwope se nèg vil Miragwàn. E se si kote m ap pale avè w la, si misye se nèg vil Miragwàn, m pa kwè misye ka gen de moun nan jirisksyon pa m nan, ouzin mwens nan depatman ni kap tiye lo ki diw pou gwo bagay de misye. Se son nèg kem kouri dèyè misye jiska Leogane yon lè. Finalman misye fini li kite vil la. Lè sa se sou prezidan Jovenel. M pat arive pran misye. Misye te lage sou motosiklèt delage dèyèl. Donk arive Leogane m pa konn si se adwat m pa konn si se agoch e finalman misye fini pa echape. Misye se youn nan nèg kap bay antèn sou popilasyon fo dè nèg la moun Miragwàn, moun Tigwav, Grangwav. Semèn pase a gen 2 moun ki te kidnape moun Menic, moun sa yo abite tou pre radyo Flamax, se misye ki t ap bay antèn sou moun sa yo. E se si chak fwa yon moun soti Menic, pou l ap machin nan ap pase, yo kanpe machin nan yo pran grenn moun ke yo bezwen an. Sa pa vle rara moun tout moun Miragwàn yo ap tande w la vre. Se misye ki t ap bay antèn. E dèlò te gentan konnen se misye. Men misye pa fè, misye pa dòmi nan je. Mwen te enfòme ke misye rantre Pòtoprens nan Las Tibal. Lè m enfòme de sa, li di pa gen pwoblèm. Mwen vin konnen misye ap vini nan Pòt Padap. Kote ke mwen met antèn sou Pòt Padap la, Pòt Padap la al depoze misye du kote de Tigwav. De la etant, Yon la etan li plen kamyon an diri li fè 2 jou ap veye machin sa machin nan pa janm pase machin nan kraze kèlke pa Alo? Ou la ou la komisè ou la ou la nap swiv ou avèk atansyon. Ok finalman machin nan arive pase m pat jwenn machin sa Une moni kouri dèyè misye jiska m te kapab di w jiska aken finalman m fè kontak avèk direktè lapolis Okayla. Direktè lapolis Okay a la prepidman deplase ale Baradè arete misye. Mwen debake nan komisarya Okay a la, mwen minote misye, mete l nan patwèl mwen an, mwen antre avèk li Miragwàn. Men sa m di w byen, mwen antre avèk misye Miragwàn, se paske mwen di w ou konnen, ou konnen politik la yon ti jan adwat agoch, e m klè avèk ou, pou nèg yo vle fache l avèk te gade w, si yo te sou prezidan Jovenel, Misye rele Eprèv Blanchard. Se misye ki se chèf gang anba a. Misye gen frè ki nan do ti Lablis. Lè m di nan do ti Labli a, misye gen ti frè li ki se nimewo 4 oubyen nimewo 5 nan gang ti Labli a. Men ou pa bezwen pè. M gen foto nèg yo m ap veye nèg yo. M ap kwaze yo wi. Menm jan jodi a m kwaze Ti Ope. M te twa zan, kat mwa depi m te kouri dèyè l la. W ap tande m? Jodi a la ki tounen la a, an papyon maske. Finalman m fini pa pran l la. Dayè sa m ap fini pa pran yo. Eprèv nan sa la m konn ap tande m la. Li pa bezwen pè. M konn aji l la yo. Dayè lapolis jodi a fè yon erè nan li. Yo arete youn nan nèg ki t ap tire Baradè la yo sou pon Ansavo. Yo arete nèg la. Yèswa nèg la gwo zam nan men l. L ap tire popilasyon an. L ap fè. E lè m te moute anlè a, yo di m, Majistra, tip sa a, men kiyès li ye? Yo di m, Komisè, misye, ou pa arete misye a zam, ou pa arete misye a anyen, ou jis arete misye yon sòm lajan, ou pa ka di se vòl li te. Enben, yo di a, men misye, misye geri. Se misye k ap bay pwoblèm sa a anba la a. Men, ou pa panse ke jan batay la ye a, fòk batay la anplifye bò kote pa m? Lakesyon kounye a la, bon m ba yon nèg defi, Nèg la e bandi li, li se asasen, nou mèt lagel sou nan leve, nou mèt lagel. Pa gen pwoblèm. Map tann yo kounya. Paske nèg yo paka fè peyi a sa. Se pa paske ou nèg ou konprann. Ou pa gen pèsonn pòtoprens kap rele ou ki di ou ou mal lage pou ou di ou ka lage yon moun nenpòt ki jan. Jodi a eprèv nan sa, youn nan repwòch ke m genyen, lè misye te lage nan prizon an, m te sipoze al tann li sou pakou l. Waww. Se sak pou se. Oh men men men banm balo. M pral di w bagay la. Tout nèg w wè kap bay pwoblèm nan peyi yo te arete deja wi. Ti Lavi te arete deja pou vòl de pano solè wi. Du kote de Fondè Nèg wi. Rete. Manno kap bay gwo pwoblèm la te gen 3 zan prizon okay wi. Rete. Ou pa konn sa? M pat konnen non. Tout nèg w wè la yo. Tout nèg sa yo te arete deja. Si yo pran gran sa jodi a la se yon pèsekisyon nan kò nou e fòk moun li te lage l la. Wi se fò m ap raple peyi an eprèv sa misye te arete e m te pataje enfòmasyon sa si m al chèche sou paj mwen m ap jwenn li sou paj odv a oubyen paj pèsonèl mwen m te di m te anonse sa. E m te di misye son nèg pou yo mete on kote pou machin pa frape l. E malerezman, on ti tan aprè, m te menm sonje m te pale a komisa, m te di nèg sa son nèg pou n kenbe pi fon. E on ti tan aprè, m tande gen on jij ki pral libere misye. Jij la di misye se antreprenè li ye, se òm dafè, e sa t fè l te gen kòb sou li. Men misye pa bandi. Alòske, jodi a la, popilasyon nan Beradè, yo ap rele pou kiyès? Tip te tante al antre yon dam te debake al bay yon repons anba. Yè mwen te dikote de yè mwen te dikote e daken. Anndan la kolin daken. Men tip sa te debake te teke nèg yo, nèg yo se 2 nèg yo ki kouri pou baz vitelòm ki pa reyèlman 2 bandi. Non sèlman yo pa gen zam, nèg yo dè radyo li kouri al yal sou kòl, li kite sesi, li kite sela, rete tout fanmi li, e li vini ak kèlke moun tou, e ke moun nan zòn nan yo, li pa gen kote pou yo ale, li debake di kote li Moriso, e li debake anba. Donk lò ti detay nèg la, wap li anndan an, wè vi mizerab nèg la ap viv, menm si manman li ta vini, ou byen la frans, e lò gade nèg la, bon li kouri kite anba, e yap fè. Sa ta vle di ke ou pa jwenn akonpayeman leta paske m wè menm machin ou an se pouse lap pouse li gen pwoblèm statè sa di menm akonpayman leta ou pa jwenn komisè di mwen non. Eee ou vle di m pa jwenn akonpayman leta e sa vle di ke gen 10 komisè gouvènman nan peyi a m garanti w pa gen pa gen pa gen pa gen 6 komisè gouvènman ki gen machin mwen menm m gen youn la si yo pat dyaspora m ta kouri depi sa fè lontan. Nou pa vle nou pa vle pou n bay ade yo konprann ke se yo k ap anba ade menm yo. Nou pa bezwen okipe yo. Non men nan ka sa m panse ke m panse ke komisè bon la nou trè serye paske travay w ap fè la li itil e m panse gen anpil moun nan dyaspora ki nan ki soti nan gran sid peyi an. Donk pwiske leta, nou vin rive nan yon faz nou pa menm ka pale de leta, se vre ke ou pa ka ekate paske ou fè pati de strikti leta, nou pa kapab ekate li, men finalman travay wap fè la li bezwen akonpayman, li bezwen sipò, pwiske nou gen yon pakèt dirijan ki petèt inyore travay wap fè, sinon te kapab jwenn plis mwayen, yon nèg tankou Parker de Miragwàn ta dwe gen omwen yon 5 zo reken. Antouka ee. Depi m ti moun, depi m ti moun, se te yo di simen bouton se simen malen yo ye. Wè se vre. Lè w gen yon bouton, ok menm si w pa bèk gad yon dessin li, li ka devni an malen. Java menm. Men, bouton ki te mache nan gwo a, li pa la ankò. Wè. E m p ap kite l gen malen. Donk, bouton k poze jodi a la, di kote de bara dèyè la, pa bezwen pè. Li p ap tounen malen. Moun yo mèt fè w konfyans, yo mèt fè m konfyans. M ap bay ou repons. E lè m bay repons lan, menm si se pa jiridiksyon m.